Je suis sincèrement heureuse de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui en prélude à la séance de signature des protocoles de collaboration entre le ministère de la Culture et des associations culturelles qui ont pris racine un peu partout sur le territoire et qui ont déjà fait leur preuve dans la mise en place de la gestion d'activités culturelles à fort impact sur la population, des fois malheureusement avec très peu ou aucun moyen. Cet événement qui nous réunit aujourd'hui est la traduction d'un engagement que j'ai pris et rendu public le jour de mon installation comme ministre de la Culture. C'est aussi l'aboutissement d'un travail considérable entrepris depuis mon arrivée à la tête du ministère de la Culture par les membres de mon cabinet technique et des cadres du ministère. Je tiens à remercier publiquement, je tiens à les remercier publiquement pour leur enthousiasme et pour le fait qu'ils ont compris dès le lancement du processus que j'étais impatiente de vous rencontrer, chers opérateurs culturels, pour sceller les bases d'une coopération respectueuse, utile et dans une certaine limite nécessaire entre le socle des actions et initiatives culturelles en Haïti et le ministère. D'ailleurs, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue en mon nom et aussi au nom du gouvernement auquel j'appartiens qui s'est engagé à soutenir et défendre cette initiative. Mesdames et messieurs, comme moi, je le sais puisque pendant ces dernières décennies, puisque j'ai été euh, partout avec vous, partageant vos préoccupations, participant aux débats et aux réflexions sur la décentralisation culturelle, vous avez toujours espéré de nouveaux outils de bons soutien pour que les associations culturelles s'inscrivent dans une dynamique de partage de responsabilités dans le développement, la mise en place et le fonctionnement optimal des structures de production et de diffusion culturelle entre le pouvoir central de l'État et les pouvoirs locaux des collectivités territoriales. La culture a besoin d'un terrain solidaire pour pouvoir remplir son rôle dans la cohésion sociale. La culture est et doit s'affirmer comme une expression de la solidarité, de l'ouverture vers les autres et de liens entre les membres de la population de toutes les régions et communes d'Haïti. Nous avons la responsabilité de combler le fossé entre les catégories d'Haïtiens discriminés ou favorisés en fonction de leur localisation sur le territoire ou leur statut social, académique et économique. Le gouvernement, notamment le ministère de la Culture, est convaincu que les actions culturelles doivent s'adapter aux réalités et aux besoins des populations de toutes les régions. Ainsi, elles permettront d'intégrer tous les Haïtiens et de commencer à réparer les torts causés pendant des siècles à des générations de nos compatriotes. Dans quatre premiers mois, ça y Monite yo te rive kolekte yon total de 480 insidans yo te rive resanse. E nan 486 insidans, nan 486 insidans a yo, 68 Yo te kolekte yo sèlman nan depateman Lwès. E komin ki pi afekte de ensidan sa yo a, se Pòtoprens, donk ki touche avèk 25 pousan nan ka sa yo, Kwadèboukè, 9 pousan, Kafou, Petyonvil, 6, 7 pousan, Dèlma, 5 pousan, Gresye, 4 pousan. e, par incident politique sécurité qui a passé à travers le pays. C'est surtout département Grandens, département Nord-Ouest, avec département Sud-Est. Et six incidents que nous jouons qui puissent répéter ke o nan 4 premye mwa sa yo a, se ki ensidan yo ye, se premyèman kidnaping e tantativ de kidnaping, donk ki regwoupe 17 pou san de ensidan ke ki kolekte yo. E answit se asasina, tantativ dasasina, ki se 14 pou san, epi tou barikad e avèk kawoutchou k ap boule, e 10 pou san, epi te genyen tou grèv, manifestasyon, sitting, ki se 10 pou san. Epi genyen de grèv tou ki anpeche kèk enstitisyon fonksyone, donk yo te sèlman regwoupe nan 9 pou san, epi fiziyad, detonasyon, 7 pou san. E lè nou fè yon analiz de tout ensidan, alò ke mwen sèlman bay 6 nan yo, men lè nou fè yon analiz de tout ensidan ke nou kolekte yo, nou wè ke 67 pou san nan yo, yo gen rapò avèk kesyon ensekirite. ki ap pase nan peyi a e lè nou gade nou wè ke ensidan sa yo a yo gen tandans a ogmante se vre pa ezanp de septanm a desanm 2021 nou te fè swivi a nou te wè lè sa te otou de 27 pousan. Alò ke kounya la, lè nou analize tout ensidan ke nou ke nou ke nou kolekte yo, nan kategori ensekirite, nou wè li li monte a 50 pwen 6 pousan. E malerezman nou wè ke lapolis nasyonal, byenke gen anpil efò k ap fèt, men yo te sèlman prezan, Alò, yo te absan, totalman absan, nan 67 nan 69 pousan kote ensidan sa yo te pwodui. Lapolis nasyonal te absan, totalman absan, nan 69 pousan kote ensidan sa yo pwodui. Monitè nou yo te rive reyalize yon total de 378 vizit nan biwo ONI yo. Nan 378 vizit sa yo a, Yo te rive konstate ke gen 81 pousan biwo ki te ap fonksyone nòmalman, ki t ap bay sèvis a popilasyon an, men gen 10 pousan biwo, lè yo rive nan yo, yo te fèmen. E gen 9 pousan biwo tou ki te ouvri, sèt, men ki pa t ap fonksyone. Alò, ki twa rezon, alò, ki rezon majè ki fè biwo yo sitou fèmen? Pa egzanp, nan 47 pousan nan biwo k fèmen yo, se Se anplwaye yo ki te absan. Donk pa t gen anplwaye ki te prezan. Gen lòt biwo k fèmen. Donk monitè nou yo pa t rive jwenn ki rezon ki fè yo fèmen vrèman. Men pou biwo ki te ouvri men ki fèmen yo, ebyen gen 38 pousan nan ka biwo ki te fèmen, ki ouvri men ki pa fonksyone yo, ebyen se anplwaye yo ki te nan grèv. swa paske yo pa peye yo, ebyen gen 32 pousan se pwoblèm elektrisite, donk ki te anpeche aparèy yo fonksyone, e 15 pousan nan biwo ki ouvri men ki pa ka fonksyone, ebyen se ekipman yo ki an pàn. Ki sa nou bay kòm rekòmandasyon? Dabò nou panse ke gouvènman an plas la, li sipoze pran dè mezi pou ke, alò se yon rekòmandasyon ke OCID ap reyitere, pou pran dè mezi pou retabli sekirite nan peyi a, E pa rapò a sitiyasyon sa yo k ap pase a, nou mande ke fòk gen plis efò ki fèt. Donk se vre ke gen dèzefò k ap fèt, men nou mande ke efò sa yo parèt vrèman ensifizan. E se sa ki fè ke olye ke ak densekirite yo diminye, nou wè ke yo gen tandans a ogmante. E lòt bagay ke nou panse tou, kesyon od, kesyon sistèm ONI an, nou panse ke fòk gen yon odit. ki fèt nan sistèm sa a pou pèmèt ke popilasyon an pi byen konnen ki sa k ap pase o nivo de sistèm sa a e pran dè dispozisyon tou pou ke kat ki disponib yo, yo distribiye, yo jwenn mèt yo e moun ki vin jwenn sèvis yo tou kapab jwenn sèvis a lè. Epi nou mande tou ke. Aktè politik yo, fòk yo degaje yo pran tout mezi ki posib pou ke finalman nou sòti avèk yon akò ki pèmèt ke peyi a ka jwenn sekirite, kapab genyen eleksyon ki fèt pou genyen de nouvo dirijan ki lejitim ki pou pran kontwòl peyi a. Ebyen, nou kapab jwenn kèlke endikatè ki sòti nan analiz kritik ke ekspè yo te fè. Pandan sè dènyè ane, nou te rive a yon mwayèn de 1,300 asasina pa ane nan peyi a. Nou te arive a yon mwayèn de 600 kidnaping pa ane e jodi a li menm ogmante, paske sa a son mwayèn ke l ye. Donc, nous, ouais, ça sont, des indicateurs qui montrent que pareil au pas marché, que l'État n'a pas fait travail, il est incapable de faire travail. Ou bien il n'a pas voulu faire travail non plus. Au niveau de l'énergie, pendant la période ça, de 2018 à 2021, nous avons quelques réalisations qui faites, particulièrement en milieu rural, kote gen anpil seksyon kominal ki gen elektrisite, pafwa 24 sou 24, pafwa 12 zè sou 24, etsetera, gen anpil bèl ti reyalizasyon ki fèt. Men o nivo urbain, nou kapab di se la catastrophe. Patikilyèman avèk anons, nou kapab di entanpestif de prezidan an, afè 24 sou 24, 7 jou pa sou 7, ebyen moun yo vin ankò pi dekouraje paske, n'ont pas besoin d'électricité du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Eh bien, sur le plan de la corruption, ça nous constater, c'est que pas gagné, ils ont volonté réelle pour combattre corruption hein, et ils ont grande faiblesse des institutions, particulièrement de la justice. Même le ULCC fait une enquête, ils ont voué dossier dans la justice, pratiquement pa gen swivi, nèspa, pou kondane koupab yo, nèspa, pou kondane moun ki gen dè zarè de debè, de bagay konsa. Epi sa nou konstate tou, sè ke dan dè domèn tankou sekirite, pa genyen yon veritable politik piblik an matyè de sekirite, pa gon politik piblik an matyè de jistis non pli. Ou gen dè plan, e menm la, plan yo yo pas mettre yo en application yo gagne des roues en des pneus en caoutchouc alors que y avez n'est-ce pas des chenilles qui permettent d'aller tout partout donc ou, ou pas n'est-ce pas ni efficacité ni même euh, e, efficience parce que en pile l'argent dépensé mais les résultats sont véritablement maigres donc diagnostic là en ce qui concerne l'état son diagnostic vraiment catastrophique Nou mete zouti sa a kanpe, EMNA, L'espas de mobilisation national, se lan bi pou nou ka deklannche lan diferan kwen peyi a yon ansanb de mobilizasyon, yon ansanb de batay, yon ansanb de konba pou nou wè kouman nou te ka arive. Debarase tout peyi a, tout ladministrasyon piblik la de mesye phtk yo ki son pratikman responsab de tout la deteryorasyon de la Repiblik diran sè di dènyè ane. Nou pa ta ka mete kanpe yon tèl strikti. san ke tou nou pa ta ka, nou pa genyen lan ajenda n yon ansanm daktivite ke l, ke nou pral deklannche nan peyi sa a. E se konsa, lan jou k ap vin la, k ape mèkredi 11 me a, 2022 a, 11 me 2022, Presizeman park devan lanbasad de Frans ki chita lan zòn Channmas la. Nou pral òganize yon gwo tonton mach. Rapidman ke de moun ki te ka poze la kesyon swivan, pou ki sa k fè ke se douvan anbasad de Frans ke EMNA deside al òganize premye gwo manman aktivite sa, gwo rasanbleman, gwo mach sa. La raison est claire. Se paske tou senpleman mesye phtk yo, yo pa mèt tèt yo. Se paske tou senpleman Ariel Henry pa mèt tèt li. Se paske tou senpleman tout sa w wè k ap fèt lan peyi a la, tout dezòd, kidnapin, ensekirite, elatriye, se sou, m te ka di, titèl, se sou asistans Core Group la. ke Ariel, mesye phtk sa yo, arive kosyone tout ansanm pratik sa yo nan peyi a. E se sa k fè nou prale devan anbasad de Frans e senbolikman nan lespri nou, se a ansanm mesye Core Group yo ke nou alon nou adrese pou n di yo ke nou bouke avèk zafè enjerans sa a. Nou bouke avèk kesyon kosyone gang nan peyi sa a. Nou bouke avèk zafè rekrudesans kidnapin k ap fini avèk pèp ayisyen. Men, mèkredi k ap 11 me 2021 an, se p ap tout, se p ap tout, 2022 a, mèsi, se pa tou. N ap genyen tou, kèk jou aprè, le 18 me 2022 a, pou n al deklanche nan tout peyi a, yon kokenn chenn mobilizasyon, e jan n te di l la, lan bi pou nou di ke nou pa dakò avèk jan peyi a ap dirije a, nou pa dakò avèk zafè kidnapin nan, nou pa dakò avèk zafè ensekirite a, nou pa dakò avèk zafè krim k ap fèt lan diferan kwen peyi a. EMNA s on platfòm ki gen pou kowòdonatè li Maurice Noël. Ladan òganizasyon sa yo toujou, nou jwenn Kri Pèp, nou jwenn Rasanbleman Kont Enpinite, RKE, ki gen pou sekretè li Jean Léonard No ki avèk nou la a. Nou genyen BSAC ki reprezante pa Sonson Dumé. Nou genyen Centre du Vaudou Haïtien ki gen nan tèt li Saint-Ange Pierre. Avèk anpil lòt. ke m pa ka site, ke m poko ka site. Ansanm òganizasyon sa yo, m sot site la, yo aksepte mete tèt yo ansanm pou yo konbat, pou yo konbat koripsyon, deriv, ensekirite, koripsyon, kidnapin, ak anpil pakèt lòt deriv ke pouvwa phtk, gang phtk, enstale nan peyi a. Bon, nou pa ka bliye tou kominote entènasyonal la. Nou pa ka pale de phtk pou nou pa pale de kominote entènasyonal la, de Core Group la. Nou pa kapab fè erè sa a. Paske se yo menm ki alimante gang nan peyi nou an, nan peyi a. Se yo ki koz Matisan, Bèlè, Laplèn, e latriye, lòt zòn nou konnen yo. Kounye a ki kote ou ka deplase trankilman nan peyi sa a? Di m yon moun ki kote ou ka ye pou di w ou alèz, ou trankil, ou anpè lan peyi sa a? Ou ka dim lalu, ou ka dim delma, ou ka dim petyonvil, poutan e pa vre. Gang yo se avanse yap avanse. Ann pa bliye. Ann kontinye. Pa bliye ke gang pouvwa phtk sa yo dechèpiye trezò piblik la. E yo piye tout ti resous ke n te genyen yo sou sòl la, tankou kuiv, lò, mab, nikèl ak lòt ankò. Kidonk, prensipal enstriman sa Enstriman Instrument de Bataille sa ki se EMNA, Espace de Mobilisation Nationale la, li la se pou l kontrekare phtk ak Core Group la. Nou la pou nou mennen bon jan batay kont ensekirite, le kidnapping, la corruption ke phtk ak Core Group la kosyone nan peyi a. Men sitou objektif prensipal la se egzije la demisyon de Ariel Henry a la tèt de la primature. Se pi gwo sous ensekirite ki te ka, se pi gwo sous ensekirite eskize ak kidnapin ke peyi a konnen nan sans sa. Nan sans sa. sens sosa, déclencher pral pile avec pil ak paket pour chambader le gouvernement Ariel Henry. Euh, dans le cadre du projet à bon droit, euh, euh, l'objectif a été de renforcer les capacités des acteurs du système euh, de justice et des opérateurs sociaux de la société civile à travers des séances de formation à droit humain et en justice euh, restaurative. Et en même temps, euh, les partenaires RNDDH a euh, fait euh, plusieurs activités de monitoring dans les tribunaux et dans les prisons à travers aussi la publication des rapports de, de monitoring et le projet a aussi euh, contribué à la mise en place et au renforcement des cellules communales de renforcement euh, des droits des personnes euh, privées de liberté dans cinq juridictions du pays. Notamment, le projet travaille dans euh, les départements de l'Artibonite, dans les communes de Saint-Marc et de Gonaïve, dans la commune d'Enche, dans les plateaux centrales, et dans ehm, la commune de, de, Jacmel et de l'Écaille dans des, les départements du sud et du eh, sud-est. En même temps, eh, le projet prévoit une envergure nationale en ce qui concerne la campagne de communication sociale, donc c'est dans, dans, ce sens que nous sommes ici. Le projet a déjà réalisé un concours eh, national de spots radiophoniques en décembre l'objectif de, cette campagne, c'est de conscientiser et de sensibiliser euh, la population sur euh, la thématique de la détention préventive prolongée et les droits des personnes qui se trouvent en situation de, détention préventive euh, prolongée en vue un peu de favoriser un changement de, paradigme qui puisse favoriser la réintégration des anciens détenus une fois libérés. E, en effet, dans le cadre du projet à bon droit, nous avons euh, mené aussi des activités dans les établissements pénitentiaires visant euh, euh, l'assistance légale, psychosociale et des séances de formation au profit des 129 mineurs et femmes qui se trouvent dans, dans les prisons du, du pays. comme malgré en Haïti, il y a des structures dédiées aux femmes et aux mineurs comme la prison euh, eh, eh, des, et les cabarets. Les projets cherchent de favoriser l'assistance légale pour améliorer la condition de ces, de ces groupes cibles. Euh, les présents concours a une portée nationale en priorisant les six euh, communes cibles du projet droit, c'est-à-dire euh, Port-au-Prince, Les Cailles, Jacmel, Saint-Marc, Enche et Gonaïve. L'objectif général du concours, c'est de sensibiliser et conscientiser l'opinion publique à travers ses citoyens et ses citoyennes sur leur rôle clé dans la défense des personnes des droits des personnes en conflit avec, euh, avec la loi et contre la stigmatisation des anciennes détenues. Euh, pour rejoindre ces, ces, objectifs, on a encouragé euh, les professionnels et, amateurs du graphisme et de l'infographie, les caricaturistes et dessinateurs à s'engager personnellement dans les thématiques du, du concours. On a donné la possibilité à la société civile de s'exprimer par les par les biais des, œuvres des participants et participantes au concours sur l'importance de la défense des droits des personnes en conflit avec la loi et euh, euh, contre la, lutte euh, contre la stigmatisation des anciennes détenues. Et enfin, on a encouragé la participation toujours de la société civile à un événement contribuant à formater leur niveau de conscience sur la question clé du concours. En ce qui concerne, dans euh, les détails, les déroulement du concours, euh, donc, euh, les participants ont soumis une affiche et l'affiche du gagnant ou de la gagnante sera exposée au niveau des locaux des Progetto Mondo, RNDDH Euh, les concours a débuté mi-février, donc on a organisé une phase préparatoire après, il s'est déroulé euh, sur euh, euh, l'évaluation en deux tours, donc un premier tour d'évaluation en mars, donc début mars jusqu'à la fin de mars plus ou moins, où un jury d'experts indépendants Nou pèdi gou bouch nou nan manje pèpè pandan manje kreyòl ap pouri bò dlo Maryani ki sòti nan 5 depatman, Lwès, Sid, Nip, Sid, Grandans. Plizyè lane depi n ap manje, depi n ap naje nan yon ensekirite ki blayi sou peyi a, Sòti nan frap, pase nan atache, tonbe nan chimè ak grenn nan mounda, ki mennen nan bandi legal, ilegal, ki mete gang nan gagann tout inosan. Anba je yon Leta k ap kraze lajan Leta anyen pou pèp. Anba je yon gouvènman bèbè ki pa wè nan mizè pèp. Pou tout rezon sa yo, pati politik kòrèk mande, 1 pou gouvènman Ariel Henry a pran tout dispozisyon pou bloke vàn san sa a k ap koule nan peyi Dayiti depi lontan chak jou nan Laplenn ak Matisan. ki lakoz tout moun kite kay yo, timoun, granmoun, kokobe, avèg, yo pa konn ki kote pou y ale, yo pa konn ki sen pou yo vwe. Pati Politik Kòrèk mande pou lapolis ak lajistis leve kanpe pou pran kontwòl peyi a nan mete bon jan sekirite. 3, Pati Politik Kòrèk mande gouvènman Ariel Henry a pou l bay, 1 Ki misyon li genyen? 2 Konbyen tan li la? Konbyen tan l ap fè sou pouvwa a? Avan 18 me, li gen pou l reponn kesyon sa a ak pati politik Kòrèk. Apre dat sa a, pati politik Kòrèk pral pran tout dispozisyon legal e pasifik pou mobilize popilasyon an nan chavire Gouvènman monosefal gwo fal e Ariel Henry a pou ranplase l pa yon gouvènman tranzisyon ki gen yon prezidan ak yon premye minis ki ka travay nan enterè pèp ayisyen pou estabilize peyi a nan prepare bon jan eleksyon. E objektif konferans la ankò Se pou n denonse Leta ki pa pran de mezi pa rapò avèk lavi chè. Depi lè yo te pran desizyon pou yo te monte gaz lan, nou konprann byen kesyon enflasyon an, kesyon chète de lavi an. Lè n gade pwodui premye nesesite yo, kòman yo monte, grenpe, disèt wotè. Jounen jodi an, Leta pa pran okenn mezi pou ki non sèlman pou l kontwole mache an, men pou ki li bay de repons nan kad yon seri de pwogram apèzman sosyal. Nou kapab pale de ankò e pwoblèm monopòl gaz la yo remèt sektè prive an kote ke jounen jodi an nou konstate gen yon rate gaz kap pèsiste e kote ke se mache nwa goumen nan tout ponp yo e nou menm grèv sa se pou l mande pou leta ankò repran monopòl gaz sa yo pat dwe liberalize mache a jounen jodi an nou wè se chantaj nèg nan sektè prive yo ap fè avèk kesyon gaz lan kote ke yap kreye rate pou yo fè plis kòb pou yo fè mache nwa gaz la. E se nan sans sa, ankò jodi a nou renouvle mo dòd grèv nou te lanse a pou ke popilasyon an, ansanm de sektè nan vi nasyonal la reponn pote kole pou ke 2 jounen grèv sa li obsève, li respekte sou tout etandi teritwa peyi a. E n ap fè yon apèl a solidarite pa rapò avèk diferan moun jounen jodi a nou konprann kesyon gang afwontman gang ak gang yo fè kite lakay yo. Jounen jodi a, nou panse kèlkeswa zòn yo ale a, keseswa nan zòn Plato Santral, Akayè, Kabarè, kote yo rive yo fò moun, lòt moun nan zòn sa yo ta pote soutyen ba yo. Pwoteksyon sivil, lameri, tout lòt moun nan sosyete sivil ki gen òganizasyon kominotè pou yo pote sipò ba yo, fè solidarite avè yo. E se nan sans sa n ap mande pou tout. chofè toupatou nan peyi a pran responsablite yo atravè 2 jounen grèv sa a. Nou mande fòk transpò a kanpe pandan 2 jou sa yo. Nou mande pou ke chofè moto yo pote kole, pran responsablite yo pandan 2 jounen grèv la pou fè grèv la li menm li respekte. N ap mande tout lòt reprezantan, nou te kapab di brigad sendikal, diferan lòt estrikti ki genyen k ap pote kole nan kad grèv la pou yo pran responsablite atravè lòt zòn yo, depatman yo, lòt rejyon yo. E n ap mande pou ke Popilasyon an fè efò, nou konnen sitiyasyon an difisil, men pou yo ka gade mete dlo lakay yo, fè ravitayman, gade kisa yo ka mete lakay yo, tankou kèk ti manje, kèk sitiyasyon oubyen mwayen pou yo ta kapab jwenn pou yo mete kichòy lakay yo pou ke yo kapab fè fas ou ka reponn favorableman avèk kesyon 2 jounen grèv ke nou lanse a pou ke nou pote revandikasyon yo e nou tou lanse yon revòlt pou ke popilasyon an revòlte pa rapò avèk konpòtman leta manfouben sa ki pa vle bay repons ki fè yo konplis de tout sa kap pase jounen jodi an kap fè popilasyon an viktim e se nan sans sa nou menm nou mande pou tout popilasyon an reveye yo nan kad 2 jounen grèv sa. An konsiltasyon avèk diferan sektè e diferant lòt òganizasyon nan sosyete sivil la ensi ke o nivo de sendika yo, o nivo de lòt strikti ki kwè ke jodi an Ayiti ap travèse yon sitiyasyon ki entenab, nou pa ka tolere dat bagay lan davantaj, nou di grèv sa a se grèv pou ou menm madan Sara ki achte pwodwi k paka vin vann nan Pòtoprens, pwodwi ap gate nan men w, pou ou menm agrikiltè k ap pwodwi jodi a w paka vann, ou menm chofè transpò swa kamyonèt, moto, gwo kamyon, nou tout nou gen pwoblèm, nou menm ouvriye, ouvriyèz, ou menm k ap travay nan leta k pa ka itil tèt ou ak sa w ap touche, ou menm jounen jodi an ki nan sitiyasyon w pa t janm t ap travay e w pa janm ka travay, ou menm ki nan sektè prive, ki konnen, ki konsyan ke sitiyasyon an pa bon, paske gen anpil nan nou ki gen dwa pa konsyan, men sa n ap travèse jodi an se yon bagay ki grav, ou menm, anseyan, jodi an, Kobije ou te matisan. Bandi gang batay gang ak gang la polis mete w deyò wal laplèn jodia w nan kouri ankò pi rèd pitit ou tonbe anba bal ou menm ki abite laplèn kòm ouvriye jodia w pèdi mari w ou pèdi pitit ou ou pèdi madanm ou jodia kisa wap fè enben 2 joune de grèv lan asavwa lendi 9 me ak madi 10 me Nou di se yon siyal klè ke n ap voye bay Leta enkonpetan, bay Leta manfouben, Leta jwisè, Leta k ap konkokte tout sòt de bagay sou do popilasyon, Leta ki paktize avèk gang, ki paktize avèk kidnaping, avèk ensekirite. Paske jodi a, gade pou n wè, nan yon ti laps de tan kidnaping nan gen ta fè raj nan figi nou. Yon ti laps de tan tout moun sa k tap viv laplèn nan kote yo prale pèsòn moun leta pa gen anyen l ka fè pou yo. Lapolis lan podyab nan sitiyasyon difisil. Li rive yon moman tout sektè nan lavi nasyonal la si nou kontinye kenbe konpòteman nou pa nou refize pran responsabilite nou enben nou fèk kare tonbe anba bal vagabon bandi gang ki paktize avèk de nèg anndan menm leta a e se poutèt sa nou di leta blofè sa a ki atravè bmpad ki te anonse k pral gen gaz nou tout jounalis ki la nou pase nan lari yo nou pase nan ponp yo nou wè gen gaz oubyen se kout galon k ap tire kout pwen k ap tire pou moun fè gaz apati de de twa zè tout ponp fèmen kote gaz lan pase bmpad Ariel kote gaz lan ye menm. Pèp la ta renmen konn kot gaz la ye. Gaz ou sot monte sou li pil lajan ap fèt sou do l. Pwodwi premyè nesesite ap monte nan 4 kwen peyi an. Chak kote w pase, pwodwi an te a midi l te tan pri, aprè inè aprè inè l yon lòt pri. Kiyès ki pou pale pou popilasyon sa? Se poutèt sa nou menm, antanke estrikti òganize, fòs sendikal avize, fòs avangadist, ansanm avèk yon pakèt lòt sektè, nou deja mete tèt, nou di li klè, ke mobilizasyon an pral kòmanse tout swit apre grèv 2 jounen ke nou anonse pou lendi 9 me an ak madi 10 me an. E sitiyasyon lachte sa ke nou fè di kote Matisan, e menm sitiyasyon sa pral pwodui di kote Laplèn, e l pral pwodui di kote Petyonvil, Dèlma. E se pou tout rezon sa yo kote ke nou di ke 2 joune de grèv sa a ki la pou lendi 9 ak madi 10 la fò l respekte sou tout peyi a e se sak fè ke nou di tout kòdonatè an pwovens yo pou yo pran responsablite yo e nou di kòdonatè senmak, mibalè, akayè pou yo pote solidarite yo bay moun sa yo ki ap debake pa pil pa pakèt e andedan vil yo men fòk yo pran prekosyon tou avèk gang tou ki ap debake tou nan tou sa yo e nou di tou tout timoun sa yo yo kòmanse sak rele enskripsyon sou bak pèmanan an bak pèmanan an kote yo ye a fòk yo rive enskri paske fòk yo montre yo entelijan paske si w pa al lekòl kote avni w paske fòk wal lekòl E nou di ke Ariel Henry, ou te siyen yon pwotokòl dakò avèk sektè transpò la sou afè sibvansyon sible a, kesyon bay fich petwolye a. E remèt chofè yo fich petwolye yo pou yo kapab rive fè gaz, kat petwolye yo pou yo kapab rive fè gaz nan ponp yo pou ke pri kous la ka rive desann. Kote ke jounen jodi a, mwen menm mwen sot Laplèn, Laplèn koute m anviwon 1000 goud pou m rive la a! Jodi a la a, pase pa Kwadèboukè pou fè tou sa yo pou tonbe Kafou Marasa anba bal, anba kout zam. Nou di ke nou pa kapab ankò, sitiyasyon an li eksememan grav. Sa vle di ke pou m retounen Laplèn ankò, sa ap koute m mil goud. Si m pa gen mil goud la, se lavi l m oblije dòmi. Sa a li eksememan grav, li eksememan grav. E se sa k fè ke nou di de jounen grèv sa a, fòk nou respekte l, e se de jounen de mobilizasyon ke nou bay popilasyon an, pou ke popilasyon an li rive, li atrap mobilizasyon sa a. Men popilasyon an fò w pa montre ke lè w pran lari a ou son anj, ou son anj, ou son sen. Paske fòk ou pran lari a an granmoun. Bagay la li ekstrèmeman di, li ekstrèmeman di paske li pa dous, ka a grav. Nou di ke 2 jounen grèv sa a fò l respekte 9 ak 10 me. E nou di ke ANAK, Asosyasyon Nasyonal dè Kamyonè Ayisyen, fò pran responsablite yo. E nou di ke ACPPLH, Sendika Pwa Lou yo fò pran responsablite yo. E nou di tout sendika sa yo fòk nou pran responsablite. Tout moun andan sosyete sivil la pran responsablite l. Medsen, avoka, tout moun pran responsablite yo paske grèv sa a se grèv popilasyon an jan mesye yo sot di la a, jan Yvandre sot pale la a, jan Dumesson sot pale la a. Sa vle di ke se grèv nou tout li ye, grèv jounalis, Grèv bòs mason, grèv tout fanmi an paske ka a li eksememan grav. Kote ke w gade w wè yon papa li pèdi lavi li, poukisa pandan l ap kouri kwademisyon, l ap kouri li pa wè pitit li, li retounen al vè pitit li, li pran yon katouch. Nou di ke sa grav. Kote w gade w wè yo tiye moun yo, yo mete dife anndan kay la. Nou di sa grav. Eske nou ka kontinye nan sa? Sa vle di ke grèv sa a, se grèv lavi chè, ensekirite, grèv pou tout sou tout peyi a, grèv pwofesè, ti machann, elatriye, paske nou menm nou di nou pa kapab ankò. Sitting sa ki òganize devan Ministè Komès ak Endistri Se te okazyon pou pwotestatè yo eksprime mekontantman yo fas ak pri pwodui premyè nesesite yo ki pa sispann grenpe. Pwotestatè yo denonse tou gouvènman an ki te pran desizyon monte pri gaz lan san okenn mezi akonpanyeman ak sila yo ki pi fèb nan sosyete an. Prezans nou devan ministè komès maten an, se pou nou manifeste mekontantman nou Avèk yon volonte k genyen pou moute pri pwodwi premyè nesesite yo sou Ayisyen. Jodi a, pèp la pa ka manje. E nou wè, nou gen 2 moun nou mete nan pòs, Leta peye yo, Trezò piblik ba yo tout privilèj, malgre sa, yo p ap fè travay yo. Nou tout konnen gaz moute, yo pa janm moute pri kous machin yo. Se chofè kamyonèt yo k deside selon yo menm, yo di men konbyen y ap pote moun. Jodi a la ou achte ti mamit diri 100 goud, yon lòt kote 110 goud, gen kote 90 goud, 85 goud. Donk, nou di se ase. Ayiti se sèl peyi kote pri manje se liks, se youn nan slogan nou te kapab li sou pankat manifestan yo. Manifestan sa yo, yon lòt kote, denonse silans pouvwa an plas lan sou monte an pwisans gang yo ki pran sitwayen yo an otaj pou egzije gouvènman Doktè Ariel Henry ap dirije an pran responsabilite l. Nan jou k ap vini yo nou pral devan laprimati paske se la pouvwa a konsantre. Ariel pran peyi a depi di mwa, nou vin pi mal, moun ap mouri, y ap asasine moun, moun pa ka manje, Wou gade sa kap pase laplèn pa gon twit ki sòti nou pat mete moun nan tèt peyi a pou te voye lajan bay gang pou tiye popilasyon an.